Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon deja trè bon wikèn an notre konpanyi epi nou pral fè yon ti pale men atansyon m panse ke vwa a kòmanse bon sa n panse Wè. E nap salye tout moun ki deside pote kole paske deja gen moun ki kòmanse voye kichòy. Pa egzanp, nou genyen Carmelite depi le Canada ki li menm voye anpil kichòy pou ti moun yo. Donk, janm toujou di li, pipi krapo ranfòse la rivyè. Mèsi bokou Carmelite nan non tout ti moun ki pral jwenn ti kichòy sa yo. Ebyen nou di w yon gwo mèsi. E n ap tann tout moun ki yo menm vle pote kole. E jan n te di li, yon moun ki vle pote kole ou kapab rele nou sou 33 26 64 20 pou nou kapab kanalize sa w ap bay la. Pèmèt yon timoun anplis ale lekòl. se sove yon lavni. Pèmèt yon timoun ale lekòl, se m ta kapab di sove li pa rapò ak evantyalite pou l ta vin yon bandi demen. Donk, si inisyativ la li bòn, se evidan pou nou menm tou nou ta kapab pote kole. Jan m te di li an. Pa evidan pou m mete nimewo kont mwen, men nou kapab kontakte mwen epi mwen menm map di nou kisa pou nou fè. Ankò yon fwa, mèsi a vou Carmelit e kontinye konsa paske la jenerozite ben sa kout chè. Se pa tout moun ki jenere. Alò se pati pou vòtre emisyon. Mwen te fè yon dezyèm emisyon aprè lanmò kòlèg pou m di nou ke atansyon, fèt gaf! Paske Kwadèboukè, ebyen se yon zòn. ki pral trè danjrez. E fò n di ke nèg 400 mawozo yo menm yo sèmante ebyen Kwadèboukè la a moun prèske pa ka pile l. E gon bagay pou nou konprann, lè Dyab la pral pèdi batay li vin pi mechan, li vin pi sadik. Pa bliye ke kòlèg se yon gwo chèf. E gon bagay pou nou konprann jiskaprezan m ap eseye chache videyo Gen de video kap vin jwenn mwen, m pa kwè se video kòlèg. Paske men kòman batay la te ye. Kòlèg ap sòti sou yon moto ansanm avèk yon lòt sòlda. Grenn erè kòlèg fè, kòlèg pat al voye gade kòman lari an ye. Epi pandan lap sòti, sòtandya la, Magali pote boure sou li. Yo fizye kòlèg, kòlèg vole yon mil tonbe pa lotbò. Polisye yo pa t gen chans rekipere kadav la. Donk li te vrèman difisil pou te kapab menm jwenn yon foto oubyen yon videyo. Pou w jwenn yon foto oubyen yon videyo, fò ta fè pati baz kòlèg la oubyen baz 400 mawozo. Paske video oubyen foto a li nan men nèg patizan kòlèg yo oubyen nèg 400 mawozo yo. Sa vle di nan moman lapolis ta pral fè aksyon an lapolis pa t rann li kont ke li ta pral tonbe sou yon gwo pwason konsa. Sinon t ap gen nèg ki t ap tou ap filme pandan y ap pase kòlèg bal. Men de tout manyè nap kontinye chache pou wè si n ta kapab tonbe sou video kòlèg la pou nou. Lè yon gwo chèf konsa tonbe, kounye a kisa k pral pase? Yo pral oblije wè kòman yo ta kapab mete yon lòt chèf. Men ekoute, moun ki ta dwe ranplase kòlèg la, nou pral vini avèk enfòmasyon toutalè pou ou sou idantite moun sa, ebyen fò l ta kapab genyen menm etòf. avèk kòlèg. Premyeman, kòlèg se te yon moun ki te fè pè. Dezyèmman, kòlèg se te yon kriminèl andursi. Se yon nèg ofinal ki fè pè, jan m di sa. Kòm misye mouri, ebyen, kounya la a, fòk ta gen yon nèg ki pou menm jan ak kòlèg. E lè kòlèg tonbe a la a. Nan moman n ap pale a, n ta kapab di blòk 400 Mawozo a l vin parèt on ti jan vilnerab. Èske w konprann? Donk, lapolis li menm li ta dwe kontinye ap peze sou akseleratè lan. Pwoblèm, pandan lapolis poko vle kontinye peze sou akseleratè lan, mesye sa yo menm y ap bay mò nan popilasyon an. Tankou yè, genyen on ti videyo ki vin jwenn mwen kote nèg sa yo fè yon. Aksyon! O nivo de zòn Kwadèboukè an, yon machin ki asire sirkwi Santo Domingo, Ayiti, se yon bis Caribe Tour ki ap sòti an Repiblik Dominikèn pou antre Ayiti e moun yo pa rive idantifye tire sou bis la. Kwadèboukè. Gen plizyè moun ki blese. E fò n di ke nan moman n ap pale la tout lòt bis ki yo menm ap sòti nan zòn Plato Santral pou antre, ebyen bis sa yo bloke jis nan moman n ap pale a, se te o nivo de Mòn Kabrit. Sa vle di lapolis fòk ou asime responsabilite w. Si w touye yon chèf de gang e ke se fini, jan m toujou di sa, nap rete nan yon sitiyasyon de non retour paske ou touye yon moun jodi demen si Dye ve ap gen yon lòt gwoup kap toujou bay pwoblèm mwen m panse ke aprè lamò kòlèg lapolis tap mete kanson nan tay li pou jere tout bagay nèt menm lè gen nèg ki kòmanse tonbe men kòmsi operasyon bout fè mwen m tap rele operasyon sa a operasyon men de fèr Sa vle di ou pa bay chans pou ankenn nèg respire. Eske nou konprann sa m di nou an? Donk, nèg yo pase a laksyon, yo tire sou bis lan. E pou kou el ye la a, m ta kapab di gen anpil moun ki blese. E n ap chache konnen eske genyen mò nan sa k pase a. Donk, yon aksyon pase, kounye a se reprezay ki ap fèt. M te toujou di. Si yon moun li menm li pa gen bezwen, li pa oblije al pase nan blòk la. Gen yon tweet ki fèt m pa konnen si se bò kote Lapolis Nasyonal Dayiti ki di mesaj ak tout nasyon an. Jan nou te anonse l la depi apre asasina komisè nou, nou pran desizyon pou n demantle gang. Ou menm jenn gason k ap pase nan zòn ki gen gang, Mache kòrèk ak pawòl ou epi ak pyès ou tou. Sinon, w ap pase nan alye a. Èske n konprann? Donk, jounen jodi a la a, lapolis li menm li di l detèmine. Men, èske lojik sa a li sifi pou detwi gang? Si yon nèg ap pase nan yon zòn, lefètke l pa gen papye, ou kab mete l yon kote epi lè w mennen envestigasyon, Apre sa wa konn kiyès li ye. Men m pa kwè sa ta pral sifi pou yon bal tèt. Eske n konprann? Paske lapolis la, li la pou l pwoteje e sèvir. Genyen yon enfòmasyon ki t ap sikile yè. Enfòmasyon ki ta fè kwè ke le ranplasan de Collègue aurait été tué par. Les agents de la pnh. Enfòmasyon sa a m pat fin kwè ladan l. E se sa k fè, anpil moun ki t ap ekri m, ki di m èske se vre rèl, m di non, m pa gen, m pa fè yon ons de kwayans ak enfòmasyon sila a, mwen t ap chache ankete. Erezman, Theriel li menm, li lage yon tweet pou di, ebyen, gen yon towo. Towo sa a li rele Amos, alyas Tchouco. Misye se nèg Pyè Sis. sou Site Solèy. Se ansyen chofè moto. Li se aktyèl ranplasan Kòlèg. Tande byen wi! Mwen te prezante misye lontan sa nan ekip Y, Lucio 69, Bouda Kale etc. Rete branche, non pa m se Theriel Thelus. Alò si misye te nan pyès 6, fò n di ke misye. Gen lontan l pa anba ankò paske lè w di pyè 6 jounen jodi a la, ou di an kèlke sòt je nèf. Sa vle di, yon nèg ki ta enmi je nèf pa rikochè, li pa t ap kab janm rete nan zòn sila paske lefètke ou nan baz 400 mawozo, ebyen, wa konprann byen ke ou p ap kapab rete nan blòk sila paske blòk la se blòk je nèf. Kounye a gen yon lòt bagay ankò. Genyen yon chèf de gang ki fè yon tweet, atis mafya a. Misye fè yon tweet e tweet sa a kòmanse fè buzz sou rezo sosyo. Izo Vilaj de Dye di ke voye madanm mwen Magalie banm yon vye kraze pou m wè si l toujou dous. Tweet sa a Izo pa fè l pou granmèsi. Nou konn sa fè m di nou sa? Izo konn goute cha deja. Nou sonje sak te pase nan mwa mars kote ke alò mars 2019 m kwè kote ke ok antre mars 2019 ou mars 2020 kote ke lapolis te al fè yon operasyon nan vilaj de Dye epi sa se te mal toune kote ke nèg yo te sezi cha wè izo te gen cha l nan men li tap kale kò l. O pwen ke lè vin gen lòt operasyon, Izo di, wè, e chak te nan menm nan wi, cham nan wi mesye, k ap vin file bal ankò. Ok, bat pou m pa pran l ankò. Donk, si w wè l di sa, se paske l konn gou cha, li goute cha. Men nèg yo te negosye avè l, yo ba l yon lo lajan, yo pran cha a. Epi, kò polisye yo menm te rete. Antouka, sa te fè anpil eskandal. Jounen jodi a la a, lefètke Izo fè twit sa a, on pè konsidere sa kòm yon sòt de pwovokasyon. Men c'est une déclaration de vengeance également parce que par ricochet les hommes de 400 yo se alye vilaj kan menm. Eske nou konprann? Donk si jounen jodi a la towo ki rele kòlèg la l tonbe nan sitiyasyon sa, nan sikonstans sa e se yon cha ki manje li ebyen Izo menm di yo mèt voye cha ba li. E jou kòlèg mouri an fò n di ke te gen 2 cha. ki tap file bal sou vilaj de Dye. Men eske nou konnen ke se pat enkyetan pou Izo? Paske, tande byen, nèg sa yo tèlman gen bagay nan men yo, a monchè m pap ba w manti, eske nou konnen gen yon senp sòlda nan baz la, li k genyen 5 zam sou kontwòl li? Sa vle di misye se youn nan nèg, lè l ap vire la l kapab genyen 4 sòlda avèk li. Eske nou konprann? Donk, m ap vini avèk enfòmasyon sou dosye sa pou nou, e pa bliye m te pwomèt nou ke genyen yon sitwayen varye nan Vilaj de Dye, m te mete yon dron sou misye pou m konnen towo sa k avèk pil zanno nan vizaj li kòman l fè lave figi l. M jwenn videyo a pou nou. Hein? Vous allez me payer pour ça ou non? Non, vous n'allez pas payer paske se travay mwen m ap fè pou nou pou m kapab pote satisfaksyon lakay nan. Antouka, se konsa bagay la ye o nivo de Port-au-Prince. Si w ap soti, konnen pou ki sa w ap soti. Si w pral pase nan zòn Kwadèboukè, ki plan ou genyen? Eske nou konprann? Paske, bagay la vrèman konplike o nivo de blòk Kwadèboukè. On va se kite, men avèk enfòmasyon k ap domine aktyalite a. Si yo dako yo tiye jovenel yo asasine jovenel jounen jodia nou menm ti ka ti bagay sa nou paka paka travèsel ti bagay 4 sa nap travèsel sil nan mewoj pou nou nou se moyiz nap rale baton moyiz la nan fòs mistik nan tout fòs nou pou nou travèsel e la mouche gen bagay anfas nou nan sitiyasyon nan sitiyasyon peyi ap viv la nou menm pèp ayisyen nou twouve ke li pa bon. Pou n pran pou n travèse jen devan Montana pou n travèse kote nou bezwen an mèsi. Ok bon bravo. La police ba nou chans lan pou n ale mesye. Pou n al ba Rabidi. Bann dat gen 4 polisye k mouri vilaj de Dye m bare polis yo al bloke vilaj de Dye pèp la ap mouri pèp la nan grangou pèp la nan lamizè mè a voye la yo tiye enspektè polis. Sa se abi e ki kite madanm ki kite pitit nan grangou nan mizè e m mande jistis pou polisye sa e m mande jistis pou tout polisye ki tonbe e m mande jistis pou mèt Dorval e m mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse jistis pou Ayiti jistis pou tout ayisyen nan lemond antye. Leta paka peye anplwaye, trezò piblik pa gen lajan, yo pote kòb peyi a aba SDP, aba Ariel Henry, jistis sou rezidan Jovenel Moïse. Jodi a nou di bini lage pye l. Lage pye l fòk nou antre, fòk nou antre, fòk nou antre. Pou lontan prezidan Jovenel ap wè. Jiska mentnan m wè Don Kato ap pale nan ma radyo l ap pale de politik. Don Kato di se dènye 18 novanm. Jovenel wè e se vre sal di an li fèt nou menm nou la nap mande jistis pou jovenel boulos di li pap vin la ankò li kite peyi a pa gen pwoblèm men batay la fèk kòmanse nap di tout moun mobilizasyon pap kanpe mèsi pèp ayisyen. Lapolis se dwa kraze lap rete. Jodi a n mande lapolis resezi w. Pase chak grenn lapolis gen nenpòt 2000 bandi k anfas li. E poutèt sa nou di nan menm batay nap mennen an, nap mennen l pou lapolis tou. Pase lè yo kidnapon lapolis ki pap touche menm 25 mil goud, yo mande l 200 milyon dola pou li, 200 mil dola pou yo pou yo libere l. Se poutèt sa nou di nou menm, premye otè moun kap federe gang anndan peyi a, se madam Larim. Se madam sison ki federe gang andan peyi a. Nou di operasyon boule tout biwo mini fòl kòmanse. Operasyon dechouke Ariel kap gaze tout bwat leta yo pou Ariel pa jwenn resous leta pou kontinye ap piye. Ariel se gang, Ariel se asasen se ote de asasinay de Jovenel Moïse. Jodi a nou pral tann bò lari a. Batay nap mennen an se pou n delibere peyi. Revolisyon kòmanse. Nou di lapolis, bwa kwaze. Paske batay ki pral genyen an, fòk gon chanjman pou ou, pou pitit ou. Demen si Bondye vle pou pa kit lakoz pou yo sispann viv ak yon sò ou fanmi w. Pou demen si Bondye vle, lè w nan dyòb la, pou se pa bandi ki tout lasentjounen kap kontwole nou pou l tiye nou. Paske jodi a la, bang gang yo alabri pase yon lapolis. Yon polisye gen nenpòt mil gang devan l. Anfas li, tout sa ki nan peyi n ap viv. Nou di madam la rip. Misyon w fini. Se te kidnapin yo te vin pwodui pou nou, ou pwodui l. Se te ensekirite yo te vin devlope ba nou, ou devlope l. Jodi a misyon w fini. Si w pa vle nou pase kawotchou sou ou, si w pa vle n pase yon santèn kawotchou pou ou, sou ou, ba n peyi n. Jodi a nan tout peyi nan mond lan nou wè kijan y ap pouse asasen kriminèl sa yo ki reprezantan BINUH nan mond lan. Kisa se nou menm Ayiti yo pa vle retire kò yo lakay yo? Nou di, jodi a nou nan plan A, men apati de plan B a, se dife, se kawoutchou ki pral pase. Jodi a nou di lapolis, nou pa anfas lapolis, pase lapolis la sibi menm jan avèk nou. Lè yo kidnape l, yo mande menm kantite kòb a yon machann pa avèk kèlkeswa moun nan. Yo kidnape machann pistach, yo kidnape pwofesè lekòl, kèlkeswa moun nan ap viktim anndan peyi a. Operasyon delibere peyi n. Pou n delibere peyi a, fò n fè gè sivil la. Jodi a, nou di sdp mèsi. Nou di Ariel Henry mèsi. Nenel Cassy, nou konnen, jodi a e tchoul Martelly ou tap fè, jodi a w gade wè jan Martelly ap gade w tankou ti chen, ou retire kò w. Men nou konnen e, e, e, André Michel toujou rete anba Ariel Henry. Anben jodi a lè nap pase pran yo nap pran tout yo tou. Ariel Henry se otè asasen an, André Michel se dezyèm nan ki te di nou barikad la se avni nou. Anben barikad la se an favè pòch André Michel. Barikad la se an favè Nenel Cassy. Barikad la se an favè tout gang yo ki nan politik. ki di ke se politik yap fè an Ayiti, jodi a yo te met tèt yo ansanm pou yo asasine Jovenel Moïse, yo fin asasine Jovenel Moïse, yal kopere avèk Ariel Henry, kiyès ki te nome Ariel Henry? Prezidan Jovenel Moïse ki nome Ariel Henry, kiyès ki touye Jovenel Moïse? Ariel Henry, se poutèt sa n di nou menm, tout etan n pa asasine Ariel Henry menm jan li asasine Jovenel la, nou pap santi nou alèz, se pou n mache pran Ariel, asasine Ariel a tout akolik li yo. Jodi ki te fòme nou te di Fantom 509 nou di jodi a nou wè se kòm rekonpans li nan tèt lapolis la kòm rekonpans se gang n ap fòme anfas lapolis la jodi a lè nou jwenn Frantz Elbe nou wè kriminèl make nan vizaj Frantz Elbe Frantz Elbe jou l konte se anba lanmè w pral pran prizon Ariel Henry jou l konte se anba lanmè w pral pran l menm jan a Martelly. Te la pou pwoteje lapolis lè n gade kòman yo asasine yon enspektè M pa wè kò fix, kò fantom 509 la ta fè yon operasyon kele operasyon fantom pou al defann la polis gade kòman polisye wap viv la yo oblije bare nou podyab epa fòt yo se lòd yo resevwa menm jan lè kolon yo te konn pran pwòp nèg parèy nou ap bare nèg se menm bagay la k rive la ou wè politsye sa yo k la gen nan yo la podyab yo pa konn kijan vi yo pral vini demen si Dye ve yo pa konn konbe polisye k pral mouri anba bandi. Jodi a la yon pèp la pran tel vote boure, lè n tande n voye lapolis ankò ki bare nou, men mesye polisye yo, kilè n ap pran konsyans, pou nou wè yo akize nou de tout bagay, vòlè ap vòlè a inifòm lapolis, y akize nou, yo di e polisye k ap vòlè, k ap fè kidnapin, li lè ou lè pou lapolis di non e pa li menm, nou bezwen yon kò atravè polis la, yon kò revolisyonè, pou ki di non e pa yo k ap fè sa, pou ki nan tèt pèp la. Konba a se jodi a konba a komanse Konba a se jodi a konba a komanse Mesye yo te di nou yon konba ret yon konba Yo te di nou yo pap fè bak Yo te di nou yo pa konn fè bak Yo te di nou peyi a se pou yo sèlman l ye Ebyen jodi a nou vini devan Kò Gwoup Malerezman, nou rann kont ke lapolis anpeche nou rive devan lokal Kò Gwoup la pou nou kapab delivre mesaj ke nou dwe delivre devan Kò Gwoup la. Jodi a, 5 out, se jou nou demare batay kont siwo libanè a ki met ansanm ki asasine Jovenel Moïse. Lè yo fin asasine Jovenel Moïse, y ap asasine polisye. Y ap asasinen ti machann, y ap asasinen klas mwayèn nan, yo fèmen otèl, yo fèmen lekòl, yo fèmen inivèsite, madan sara yo pa ka viv, pa gen lavi pou pèsòn moun. Yo pran polisye nou, yo pran enspektè polis nou, yo koupe ponyèt, yo asasinen polisye pèsòn pa di anyen. Gade, yo te di nou, apre Jovenel Moïse fin yo fin asasinen Jovenel, Ayiti ap tounen Pari. Eske jodi a nou wè Pari a? Yo te di nou lè Jovenel ale, Jovenel pa ka fè, men yo menm yo ka fè. Eske nou wè yo ka fè jodi a? Yo te di nou depi Jovenel ale, kidnapin nan ap fini. Eske kidnapin nan fini jodi a? Eske kidnaping nan fini? Yo te di nou depi Jovenel ale ensekirite ap fini, eske ensekirite a fini? Ebyen jodi a nan non pèp ayisyen, nan non fanm ak gason, nan non jovenelyen yo, nan non tout moun k ap viktim yo, moun ki pa ka mennen pitit yo lopital, Nou mande jodi a, fè Vini! Vini! Se yon asosyasyon de malfetè. Nou vin mande pèp ayisyen an, si nou bezwen stabilite, si nou bezwen sekirite, Si nou bezwen lapè ak trankilite nan peyi a, fòk nou mete BINUH deyò anndan peyi a. Paske enterè yo se enstabilite. Yo pa gen enterè nan stabilite. Nasyonzini pa gen enterè nan stabilite peyi a. Anbasad Kanada. Pa gen staf, pa gen enterè nan staf, nan stabilite peyi a. Lè se Etazini, nou vin mande, eeeee non, non! Nou vin mande lè se Etazini Damerik, ba nou chans, ba nou chans! Nou mande Etazini, bay peyi yon chans. Lè se Etazini! Le Canada nou di non a kidnapping a syèl ouvè ki blayi sou tout peyi a. Yo kidnape machann pate, yo mande 500 mil dola ameriken. Yo kidnape pwofesè, yo mande 500 mil dola ameriken. Yo kidnape teknisyen, yo mande 500 mil dola ameriken. Yo kidnape polisye. Pou tout konnen, nan ki kondisyon difisil lapolis ap travay pou etabli stabilite lapè nan se nan peyi a. Yo kidnape polisye, enben yo mande 500 mil dola ameriken. Jodi a nou mande bini, nou mande Nasyonzini, nou mande 3 peyi sa yo, Lafrans, Le Kanada, Lèzetazini Damerik, ba nou chans pou nou òganize peyi nou. Ba nou chans. Pou nou mete stabilite nan peyi a. Jodi a, n ap mande pou n fini, pou n fini, n ap mande Mesye Ariel Henry, laprès pale, près ekri, près televize, medya an liy ki pa konplis dan lasasina de Jovenel Moïse, mande Ariel Henry, Kotel jwenn anpliyasyon sa ki nan menn nan? Mande Ariel Henry anpliyasyon ki te nan chanm Jovenel la koman l fè nan menn? Mande Ariel Henry jodi a ki pa genyen manda, ki pa gen misyon sa lap fè nan primati? Nou vin mande pou Ariel Henry rache manyòk li, lage pye l! Pou nou jwenn yon gouvènman ki kapab vin retabli lapè ak stabilite, sekirite anndan peyi a, pou òganize referandòm nan, pou òganize, pou pèmèt peyi a gen yon nouvo konstitisyon, epi pou bay peyi a yon prezidan eli demokratikman, pou n kapab mennen peyi a nan stabilite ak lapè. E nou fini pou n di Nasyonzini, atravè ou k mete BINUH la, Nan non komite 100 pou 100 dyaspora ki jodi a ki devan sena amerik, sena kanadyen an, nou vin mande Bini, Bini, Bini ou pa gen misyon, ou pa gen manda, ou ta, ou te gen misyon travay yon prezidan, nou asasine prezidan an, jodi a nou mande depa nasyon zini, lapè ak sekirite nan peyi a. Mèsi. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage,